Moun ki asasine Jovenel yo an wouj pou yo te nan antèman sa a. BK pa ka fèt konsa. Pa gen antèman. Pa gen antèman. Nèg non nò sibi twòp. Se twòp a se twòp atò. Se kòman nou pral kanpe pou anpeche antèman an chak fwa. N ap anpeche tout jan nou kapab. Tout jan nou kapab n ap enpeche. Fò l jwenn jistis li avan. E madanm li, pitit li. E tout nasyon an. Tout nasyon ki kontribiye nan lanmò Jovenel Moïse. Fò w dedomaje nasyon an kòrèkteman. E si pa fèt, tout nasyon fini an Ayiti k ap peye sa. Apre sa, kisa nou pral fè nan aprè mès la? Kisa nou pral fè nan aprè mès la? Nou pa gen dat, paske se yon pakèt trèt makiye, nou pa pale dat nou. Laprès fò nou bay rapò yo. Laprès fò nou bay rapò yo. Pa bliye tou, anpil nou fò nou konnen ki radyo l entèvene yo tou. Paske gen de radyo se fè voye moute, fè konnen ke moun pa bon. Yap difame Jovenel, yo vle yo tue Jovenel, yap vini jistis an nou, yap vini jistis an nou, si leta pa fè. Nou pale menm lang. Tout sa ou wè k genyen ki gen rapò ansanm avèk prezidan Jovenel, li ta sipoze diskite ansanm avèk ayisyen. Men pat genyen nul dwa pou ta va vin jwenn ke etranje antre vin akonpanye pwòp ayisyen parèy nou vin asasine yon prezidan. Mesye banm di nou yon bagay, si jounen jodi a ou ta va gen yon chen lakay ou, Chien sa ke ou genyen lakay ou an li ta va li ta va leve nan demen maten ou wè chien sa asasine kanmenm wap pran konsyans pou di fòk ou konnen kòman chien asasine fòk ou konnen si se pa yon vwazen ki anpwazone l fòk ou konnen si se pa yon vwazen ki pike l fòk ou konnen si se pa yon vwazen ki tire l chien sa ke ou gen lakay ou a li gen 3 bagay pou fè pou rekonèt ke eske moun ki antre. asasine chen an, èske se pa yon zo ke l met devan l? Èske se pa anpwazone l anpwazone chen an pou chen an va jape? E si chen an va jape, konnen ke chen sa a, li te renmen moun sa a plis ke ou. Jounen jodi a, nou pa p mande lòt bagay, ki se jistis. E nou mande jistis pa sèlman pou Prezidan Jovenel, pou tout moun ki mouri pa jan de zak asasinat sa yo, ke lajistis jiska metnan pou ka met men sou li. Mwen menm sa fè mal, sa fò mal, sa fè nou tout mal. Paske. Jan prezidan Jovenel mouri a tout moun ou wè ki te nan lari ki tap rele aba Jovenel se pa tout ki aksèpte a zak sa paske sa se yon zak kriminèl kote ke wap gade gen anpil moun ki te konn ap menase prezidan an pa janm gen anyen ki di kote ke wap gade gen anpil moun ki te menm arive fè tantativ pandan 2 fwa sou prezidan Jovenel pa janm gen anyen ki di e m rete kwè ke twazyèm fwa nèg yo rive asasine l. Men se pa sèlman prezidan Jovenel ke yo asasine. Yo asasine yon rèv ke pèp ayisyen te genyen pou Ayiti soti nan sa l ye la. Depi dikdantan gen anpil moun k ap batay ki di ke yo menm yo bo pèp, yo bo pèp, yo bo pèp. Men, prezidan Jovenel li fè minimòm nan ak ti sa ke l fè. Konbyen tan, depi nan kanpay mezanmi prezidan Jovenel ap soufri, l ap pase mizè, yo di l pa kapab, tèt grenn, nèg andeyò, tout bagay sa yo, li pran chay yo. Se pou nou. Jounen jodi a, Prezidan Jovenel mouri pou 4 bagay. Nan pami sa ke nou konnen, petèt gen anpil nan nou ki konnen lòt toujou. 1. Ti kouran sa a ke pèp la ta pral benefisye a, m di nou batay sa a l pap kanpe, paske se yon batay ki nan enterè pèp. Nou di konsa ke. 4 kontra, 4 pi gwo kontra k gen andedan peyi a, ke prezidan Jovenel antre men l byen fon, li pale de li, ke te gen dè prezidan k t ap negosye ansanm avèk moun kontra yo pou yo pa t pale de li, prezidan Jovenel fwape lèstomak, li antre men nan pat la, li di ke jounen jodi a, pèp sa a, fòk li gon balans ki fèt pou li. Mezanmi, gade kantite wout ki fèt nan zòn andeyò, sa vle di, pa gen koze andeyò, pa gen koze lavil, tout moun wè kouran, Tout moun wè wout, men jounen jodi an, jan Prezidan Jovenel asasine a, si yon grenn Ayisyen ta va aksèpte de zak sa, menm si ta va gen nenpòt pwoblèm avèk Prezidan Jovenel, konnen ke w kriminèl. Paske imajine w pa sèlman asasine, lè yo kenbe, gade yon timoun w ap kale avèk yon rigwaz, w ap kale l, ou fin kale l, timoun nan, timoun nan, timoun nan l ap kriye, aprè ke w fin fè w mal. Ou gen bon Prezidan, yon Prezidan. Nap pran lari a Si yo deye jovenel pa gen jistis Jistis pou prezidan jovenel. Ou kase pyel, ou kase menl, ou pete jel tou vivan epi mesye hein kòman le mond antye pwal pwal gade nou m gon mesaj kem pral adrese an español dirèkteman a usa e inyon eropeyèn ansanm avèk loni spesyalman ee kolonbyen yo. Mpa gounen, si ke yon anou ki pre, si ke kek kesyon mwen aprekonde, Primeramente yo les voy a felicitar a todas las personas que están dispuestos para aquí, especialmente los periodistas que están aquí. Yo quiero lanzar un mensaje importante para los colombianos, para los Estados Unidos, para la Unión Europea y también para la ONU y la FBI. Yo quiero hacerles solamente cinco preguntas para saber si ellos no conocen a Haití como un país independiente. ¿Cómo va a ser que Haití hace parte de, la América y asesinaron a un presidente así de esa manera y todavía a una encuesta que está haciendo y nadie, nadie dice nada? Quiero saber si los Estados Unidos no tienen capacidad para ver si es verdad quién culpable y quién no es culpable. Yo quiero saber si la ONU no tiene capacidad para hacer esa encuesta, todavía no puede haber un resultado. Mañana será el entierro del presidente. Eh, tercero, los colombianos. Tenemos 26 colombianos que asesinaron al presidente. Todavía la Policía Nacional y la Justicia dice hay 16, 19 que está presos. Eh, preso. Ahora, quiero saber cuál es la respuesta que han dado eh, los colombianos que están en la cárcel. Yo quiero saber cuál es la respuesta que ha dado eh, los dos haitianos que están presos. Yo quiero saber cuál es el resultado que ha dado los Estados Unidos, la ONU, los colombianos y aparte de eso la FBI